Dorival, John Wesley, Charles, Hans ak Thomas Wendy se non twa pwezime bandi ki sove nan pakè Pòtoprens mèkredi pase a. Sèl youn ladan yo ki te gentan nan sal odyans ki pa gentan sove selon pòtvwa selon youn nan responsab Fondasyon Je Klere, Maryolène Gilles ki egzije lajistis fè limyè sou dosye sa. Ann koute deklarasyon l. Monchè, se avèk sezisman. E yè aprè midi ki te 15 fevriye 2023 a, genyen aprè anpil efò, polisye nan komisarya de Pòtoprens arete moun sa yo. Yo arete yo pou plizyè chèf dakizasyon. Donk, ou gen non yo deja, se Dorival John Wesley, Charles Hans epi Thomas Wendy James. Se yo 4 yo te arete. Yo arete yo e se 2 moun ki gen gwo tonton chay akizasyon sou yo, tankou detansyon ilegal darm a feu, kidnaping, gen youn ladan yo ki son ajan sekirite li pran zam sekirite al touye yon lòt ajan sekirite parèy li. Gen youn lè lapolis al lakay li lapolis jwenn 4 gwo tonton zam manch long nan zòn plas Sentane. Gen youn se antèn li fè pou ekip Izo 5 segond lan nan zòn bò anba Pòtoprens lan. Kòman w konprann lapolis fin arete prevni sa yo, yo mennen yo nan pakè epi avèk konplisite oubyen sekirite oubyen moun ki te la se yo ki gen pou y al bay esplikasyon, gen 3 ladan yo ki sove. Sila ki pa sove a. Se li menm ki gen akizasyon antèn kidnaping sou do l e se li menm yo jwenn pil zam nan lè lapolis al fouye kay li. Li enkonsevab pou lè lapolis fin fè ti kal jefò sa a pou l arete kèk moun ki gen gwo akizasyon sou do yo tankou kidnaping, detansyon ilegal zam a fe epi pou moun sa yo sanzokenn fòm de pwosè ap sòti ki kote nan gadavi pakè. Nou mwen. de you ankèt sou sa kap pase la a fòk gen you repons ki bay tout moun ki konn pakè a yap di w li pa posib pou moun pa kapab sòti la a jan pakè a ye a donk jodi a moun sa yo k sòti a kòp moun ki konplis de moun sa yo fò yal pran plas moun sa yo nan penitansye nasyonal jis kounya poko gen anyen. ki rive fèt pou fè limyè se jis byen ta yo retounen dènye prevni an avèk yon òd depo l ap ye kanmenm nan komisarya de Pòtoprens. Fondasyon Je Klere denonse komisè gouvèneman Pòtoprens lan Jacques Lafontant yo di la ki kontinye ap monte desann nan biwo l alòske CSPJ pouse do l nan sistèm nan. FJKL swete ministè lajistis pran responsabilite l pou reponn ak demand CSPJ a. Ann koute Marie Holène Gilles. Komisè pwomèn lwa la yo ranfòse sekirite l men nan lakou palè nan lakou pakè a la a kounye a la a. Komisè lou e gouvènman Lafontant men l nan biwo l la a avèk plis sekirite l. A yo ranfòse sekirite l? Wi se sa nou ka konstate. Mwen vle gade dosye sètifikasyon an on komisè gouvènman k pa sètifye e ke ministè de la jistis poko bay swit. Kouman w konprann li? A ki moralite l pral tande moun. Li ka monte e desann, e yo ka fè tout ekzaksyon. Men, si lajistis la se lajistis fam ozebwa de yon moun ki pran nan de skandal konsa, k ap kanpe anndan tribinal, k ap jwe manman moun, k ap jwe manman militan dwa moun, ak ki moralite yon moun konsa kapab andedan yon pakè? Men pandan li pa sètifye a, li ranfòse sekirite, li gen plis bakòp, e l la pi bonè. An jeneral, pòs yo di yo se 10, 11 è yo rive. Men komisè gouvènman an la depi avan 8 è. Men de tout fason, kisa w panse ministè lajistis ka fè la a nan ka sa a? Fò ministè lajistis, si l pran responsablite l, si l vle lage kò l, si l te pa lage l nan. nan menm basen fatra, se li menm ki pou ranmase eskanp pipi li, pou li menm pou yo kapab deside pa rapò a imaj, a siyal ke lap voye nan sosyete a. Lò kon se you de moun ki yon pakè skandal otou de yo, ou konprann, epi se yo menm ki ap dirije lajistis la, m pap baw manti pa ka gen respè pou lajistis la. La femme de César pa dwe gen ankenn soupson kont sou yo, men jodi a kisa nou wè? Se de skandal an skandal ke lajistis la li menm li pwale. Gen de moun ki di gen yo wè ladan l, gen de moun ki kwè tou gen de jij se bagay pèsonèl CSPJ ap regle ak yo, gen de moun ki kwè ke pou jan travay sètifikasyon ap fèt yo pa konfwonte yo avèk sa yo repwoche yo a. Ke y al fè valwa pwendvi yo devan enstans ki konpetan pou sa. Men lwa di pa gen rekou pou yo. Ann di CSPJ ta mal revoke yo kanmenm. Pa gen rekou. Yo gen pou y al devan CSPJ a pou yo kapab klarifye sa yo bezwen klarifye. Men pa bliye, moun yo te ansanm avèk CSPJ depi avan CSPJ mete lis li deyò. Pou yo pa t fè valwa depi menm lè a, se paske yo te dakò l. Donk pou y al fè valwa yo devan enstans ki konpetan pou sa. Se de fonksyonè ke yo ye. Daprè ou menm, ou panse se yon bon kou CSPJ fè la lè l revoke Anviwon yon trantèn majistra konsa. Nou panse ke fòs CSPJ a fè travay li paske lapolis la li dekriye twòp. Yon lòt kote, responsab FJKL la kwè peyi a pap soti anba ensekite ak mòd jistis sa. Bandi yo alèz pou fè zak paske yo konnen yo pap rete nan prizon. Defansè dwa moun nan fè konnen efektif lapolis lan redui depi kèk tan, anpil ladan yo vwayaje sak rete yo plis ap jere enterè pèsonèl yo nan fè ti djòb sou kote. Ann koute Marie Holène Gilles. E map di w, pap ka gen, ensekirite a pap ka fini toutotan enpinite a li menm li la. M sot ba w egzanp la, e se sa ki te entwodui m ansanm avè w maten an. Sèvil kay yo arete 2 bandi, epi avèk yon fasilite kèlkonk moun sa yo soti. Sa rele yo ranfòse enpinite a. Donk bandi a ap toujou fè krim li paske l konnen l ap jwenn yon mwayen kòb nan pòch li ap mete l deyò. Donk se sa k pase la a yè nan tribinal premyè enstans lan patikilyèman nan pakè a. Donk toutotan ke nou pa gen yon jistis ki fò, ki pa leve tèt li, ki pa ranmase skanp figi l, bandi an konnen li gen kòb, l ap benefisye de enpinite a. Donk nou fèk kare plonje nan lensekirite. Depli an plis, gang yo ap vale, ap vale teren e Leta a li menm, l ap pèdi teritwa. Si lontan kanaval, lontan lontan kanaval te konn sòti sou bisantnè. Yo vin redwi a bò stad, bon kounye a menm bò stad ou pa ka ale. Donk, ou konprann, sa vle di prèske, gang yo prèske pran yon bon pati nan Channmas la. Donk, sela di, Leta a fayi a misyon l, Leta a fèb, gang yo yo menm y ap vale teren e ou wè jan yo òganize yo, ou wè yo byen administre tèt yo. Donk, nou gen yon Leta defayan kote gang nan li menm l ap ranfòse. Se lè yo pale yo pale. Gouvènman kwè se 2 fòs militè entènasyonal ki ka ede n soti ladan l. Ou kwè sa tou, lapolis la pa kapab? Bon, lapolis la jodi a, tout moun k ap pale de lapolis la, e bon verite yo poko vle di. Sa l ye? M pini tout moun pou yo ban m efektif aktiv lapolis la nan moman m ap pale ansanm avè w la. Ban m yon ide non, sa w konnen, sa w gen nan men w. Pèsonn pa ka bay li, menm si w ta gen yon boul kristal, kòman w pral bay li a la? Ou konn konbyen k al nan Biden? Ki kote w wè polisye nan lari a? W ap wè polisye devan ponp gazolin. wap wè polisye tout kote ap delivre paspò devan imigrasyon se la wap wè polisye avèk kote yo fè kat kat kat dèmalòm ki kote ankò ou wè polisye ou pap wè yo ou pap wè yo men fòm byen di tou pandan egzamen egzamen ofisyèl ministè edikasyon nasyonal la ou te konn wè kèk inite spesyalize devan kèk syèj ou konprann donk ou ka konprann donk wap jwenn polisye yo kote yo menm yo gen pwòp enterè. pèsonèl yo pa wè en polisye a o sèvis de la popilasyon. Men Depatman Deta Ameriken anonse yo koupe viza 5 lòt pèsonalite ak 7 manm fanmi yo. Depatman Deta Ameriken anonse yo koupe viza 5 lòt pèsonalite ak 7 manb fanmi yo sa yo pa site non se Anthony Blinken di moun sa yo sanksyone poutèt yo enplike nan fonksyonman gang ak òganizasyon kriminèl. Etazini di sa fè 44 moun ki tonbe anba sanksyon sepandan gen plizyè non ki pa devwale. Kidonk sanksyon ap pran bò kote peyi Kanada e ap pran bò kote otorite nan peyi Etazini Jan di a la, Depatman Deta anonse koupe viza 7 lòt pèsonalite ak 7 manm fanmi yo, san yo pa site non kiyès yo ye, èske se Pyè, èske se Andrè, èske se Jak, èske se èske se Pyè, kiyès yo ye, men sèlman yo di ke Antony Blinken di moun sa yo sanksyone poutèt yo enplike nan fonksyonman gang ak òganizasyon kriminèl Etazini di Sa fè 44 moun ki tonbe anba sanksyon, sepandan gen plizyè lòt non ki pran depòtaj. Nap toujou rete sou menm dosye sa yo gen Kanada ki pral voye bato marine sou lanmè peyi Dayiti, bato militè sa yo ap gen yon misyon kontwòl, rekui, ansèyman ak siveyans daprè premye minis kanadyen an Justin Trudeau ki pa bay okenn dat an nou baw plis detay sou sa premye minis kanada Justin Trudeau anonse nouvèl mezi pou kapab ede peyi Dayiti ki nan sitiyasyon difisil depi plizyè mwa. Mesye Trudeau ki te an vizit nan Karayib la nan kad katriyèm reyinyon chèf deta ak gouvènman yo san li pa reponn pozitivman ak yon demand entèvansyon militè Wo Komisè Nasyonzini ak pou Dwa Moun nan te mande sa. Mesye Trudeau angaje l ayè jedi pou voye navire Marine Royale Canadienne sou lanmè peyi Dayiti. Nan yon diskou li te li nan Naso ki twouve nan peyi Bahamas nan kad reyinyon anyèl ak kominote Karayib yo, chèf gouvènman Kanadyen an presize gen militè ki ap pral deplwaye nan semèn k ap vini yo la. Y ap gen pou misyon pou yo fè yon siveyans, rekeyi ransèyman epi kenbe prezans yo nan lanmè kòt ayisyèn nan. Desizyon sa vini apre yon ti tan li te retounen nan Kanada. Ayiti, peyi a aktyèlman ki ap dirije pa Ariel Henry ki ap konnen yon sitiyasyon difisil nan diskou li non sèlman li anonse ap genyen deplwaman ki ap fèt nan peyi a nan semèn k ap vini an tou men li fè konnen tou Kanada anonse tou l ap. bay peyi Dayiti 12 pwen 3 milyon dola pou kapab ede l nan sa ki avèk èd imanitè epi 10 milyon dola bay òganizasyon entènasyonal yo pou migran yo nan lide pou kapab ede migran nan rejyon sila. Kanada kontinye ankouraje peyi patenè yo pou mete an plas sanksyon epi lòt mezi pou kapab fòse moun pou kapab evite moun pa kontinye nan finanse gang nan peyi Dayiti. Genyen plizyè espas mobilizasyon nasyonal yo ki pa bay twòp enpòtans ak demand fòs militè entènasyonal la pou peyi Dayiti an. Selon mèt Marc Antoine Maisonneuve, nou pa ka konte sou entènasyonal lan ki deja konplis nan sitiyasyon peyi a twouve jounen jodi a, n t ap site l, ki li menm pa. Jodi an nou gen yon sosyete kote ke nou bay ni Mario Lendju priyorite, ni Pierre Esperance ki gen yon nivo elemantè priyorite o detriman de moun k al lekòl. Zam ke yo bay bandi lan peyi a, yo nètman siperyè, la kè fò polis yo pran men yo tou wi, pa kite ti vagabon ap vin itilize yo non, yo nètman siperyè zam yo bay bandi wi. Ke ti zam podyab ki lan men lapolis yo. E sa rantre lan kad misyon Ariel. M panse ke direktè jeneral lapolis la gon misyon. L oblije ede popilasyon an. Pou l pa kontinye responsab asasina yon pakèt polisye. Li oblije pase a laksyon. Pou l pa kontinye responsab masak popilasyon an. Li oblije pase a laksyon. E si l pase a laksyon, m ba w garanti non l ap toujou reste grave. dans l'histoire. Jounen jodi a la, ann pa konte sou senserite sipò kominote entènasyonal la. Dayè gen plizyè mwa depi w tande y ap pale de yon asistans kominote entènasyonal, yon asistans militè. Ou wè se nan tenten y ap pase nou. Si ta gen yon fòs spesyal entènasyonal bagay ki te ka vin ede nou la, popilasyon t ap dakò a sa. Menm si nou se de moun ki trè patriyòt, nou se de nasyonalis. Nou te ka konprann sa. Men konprann byen, kominote entènasyonal la pa pou lapè ann Ayiti. Kominote entènasyonal la pa pou sekirite ann Ayiti. Dayè, se pa san rezon ki fè w wè ke malgre tout moun denonse la prezans de mesye Ariel Henry anndan peyi a kòm gwo gwo tonton chèf ke kominote entènasyonal la enpoze nou, ou wè yo pa negosye sou bagay Ariel Henry a. Yo di w tout bagay jeneralman kèlkonk sipoze fèt avèk Ariel Henry. Ou konn poukisa? Se paske yo konnen ke se avèk Ariel Henry yo ka regle tout sa yo bezwen. Se paske yo konnen Ariel Henry pap janm opoze a gangsterizasyon peyi a. E vwala deklarasyon Mèt Marc Antoine Maisonneuve konsènan sou entèvansyon militè lan kap pale la. Genyen sdp, Seksyon Demokratik ak Popilè a branch Mèt André Michel lan. Atravè Claude Cudelly, Mèt André Michel reyaji la sou kesyon 44 trièm somè chèf leta ak gouvènman caricom yo, kote fè konnen SDP pwofite 44 trièm somè chèf leta ak gouvènman caricom yo pou mande Sané la avèk kominote entènasyonal lan pou l pran responsabilite l anvè Ayiti. Sèl yon fòs entènasyonal kap kapab ede Ayiti pou l òganize eleksyon anndan peyi a kote m gang kontwole Teritwa nasyonal nou an. Mèt André Michel fè konnen yon fòs entènasyonal adapte ak li enpòt anpil pou ede Polis Nasyonal Dayiti an pou l mennen batay kont kesyon gang ame yo, retabli sekirite nan tout peyi an. Nan ka kontrè, pwosesis demokratik lan li menm li deja ka echkwe malgre efò k ap fèt bò kote diferan aktè anndan peyi an. Lè l di pwosesis demokratik lan, l ap pale de eleksyon ki. Riske pa òganize si pa gen sa n rele yon lapè ki tabli anndan peyi an, kote jan l di l lan majorite an di peyi an la nèg ame kontwole teritwa nasyonal lan. Jan nou te anonse l deja tou nan tit jounal lan desizyon sa ki pran bò kote responsab yo nan lopital Albert Schweitzer nan Dechapèl ki deside kanpe fèmen pòt yo akoz nèg ak gang ki te anvayi zòn sa. Ann di pandan jou la, lopital Albert Schweitzer nan Dechapèl kanpe tout aktivite l akoz sa l rele deteryorasyon klima ensekirite a k ap pran jarèt. Gen sanksyon ki ap rapousib bò kote otorite nan peyi Kanada. Men genyen ansyen prezidan Joslèm Privèr ansanm avèk ansyen chèf kabinè Loran Lamòt Salim Soukar ki tonbe anba sanksyon peyi Kanada. Men Kanada ki vin ajoute 2 lòt non. Sou lis moun ki li pran sanksyon deja bò nan peyi an, men se ansyen prezidan pwovizwa Jocelerme Privert, li te ansyen senatè tou, men ansyen prezidan Jocelerme Privert ansanm avèk avoka Salim Soukar, 2 moun sa yo, selon otorite nan peyi Kanada yo, yo akize moun sa yo nan finanse aktivite kriminèl an Ayiti, men enfòmasyon ki revele pa depite federal. Emmanuel Dubourg, li menm ki konfime nouvèl sa pa anbasadè Kanada Credit an Ayiti an, Sébastien Carrière, li menm, Josem Privert ak Cassalim Soca sanksyone pa otorite nan peyi Kanada yo, pandan ke mesye sa yo, yo ekato de kesyon pouvwa alò ke de moun ki gen de trè bon rapò nan finanse de nèg ame anndan peyi an nan kesyon aktivite gang. Enben, jodi an la, lis la vin ajoute. Joslem Privert avèk Salim Soukar ki se 2 moun ki vin ajoute nan lis moun ki pran sanksyon ki tonbe anba sanksyon otorite peyi Kanada e ankò 2 moun sa yo yo vin ajoute lis moun ki deja sanksyone anndan peyi an. Si m fon ti rapèl sou moun ki sanksyone deja, lis la li long, ban m gade jan yo di 15 moun deja men asireman gen moun ki gendwa pat konnen 15 moun sa kiyès yo ye. Yo sèlman tande 2 moun sa yo ki vin ajoute ki se Jocelyn Privert avèk Cassalim Soucarlan. Banm kòmanse avèk pou nou. Nou ap vini avèk 13 moun avan yo. Yo pa an òd non, yo pa an òd non. Ou konprann, nan bay 13 moun yo. Wi, nan bay 13 moun yo a titre rapèl. Ou jwenn Gilbert Bidio, Renold Dib, Cherif Abdala, Charles se Remy ke tout moun konnen sou non Kiko se Remy ki se bòfrè Martelly. Ou jwenn Joseph Lambert, Youri Latortue. Hervé Fourcand, Rony Célestin, Gary Bodeau, Laurent Salvador Lamothe, Jean Henry Céant, Arnel Bélizaire, Michel Joseph Martelly, ou vin jwenn Jocelerc Privert ansanm avèk Salim Socar ki vin ajoute ki fè o total 15 moun ki sanse tonbe anba sanksyon peyi Kanada e ki jodi a la 2 moun sa yo yo repwoche yo ki nan aktivite kesyon finanse gang anndan peyi ak aktivite kriminèl. Yon sè ki di bò kote otorite yo. Anviwon 2 mwa apre siyati akò 21 desanm 2022 an, Premye Minis Ariel Henry poko janm mete kanpe ògàn kontwòl aksyon gouvènmantal OCAG k ap gen pou misyon asire respè règ bòn jesyon ak transparans gouvènans piblik lan. Sepandan enfòmasyon yo revele strikti sa k ap konstitye ak 21 manm ap fòme pa twò lontan nan kad aplikasyon akò sa Kòdonatè jeneral Gwoup Entegre pou Devlopman Dayiti, Filder Francky, di l gen dout sou moun enstans konsène yo pral chwazi an. Ou te wè Ariel Henry te menm vle enstale HCT a, se paske l potko gen kontwòl moun ki ladan l yo ki fè l potko janm vle enstale l. Men jodi a, li pran desizyon pou l enstale l, se paske l vin gen kontwòl yo, yo p ap fè anyen ki gen a wè a popilasyon an. Bò kote pa l, ansyen depite Serge Jean Louis ki se youn nan dirijan kowalisyon politik Fon Nasyonal Demokratik, FND, fè konnen menm si ekip an plas lan fòme ak enstale o kag lan, sa pap abouti ak anyen. Kouman w imajine on ekip ki fè echèk e se li w mande pou al bay oryantasyon, nouvèl oryantasyon? Li pap ka ba w de nouvèl oryantasyon Lè lè menm koz pwodui zèb menm se fèt dan lè menm kondisyon, w ap fè yon ògàn de kontwòl daksyon gouvènemantal, li p ap ba w rezilta, l ap mete w nan menm sitiyasyon an, paske pwason an pouri pa latèt. Nou te toujou di sa e nou denonse kesyon sa. Ansyen depite Jean Louis kwè. Yon retablisman de legzekitif bisefal la, avèk yon HCT 5 moun, yon nouvo gouvèneman nan tèt yon premye minis avèk yon nouvo kabinè ministeryèl pou voye siyal klè bay rès popilasyon an pou konnen klè gen yon nouvèl direksyon e anplis HCT sa n ap pale a nouvèl sa n ap pale a li fèt pou syeje nan palè nasyonal paske l ap jwi de prewogativ prezidansyèl bon bagay yo rele senbolis an matyè de pouvwa donk se nan palè pou l syeje. N ap raple